Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò nap salye tout moun ki nan 10 departeman peyi a paske nou konnen depi lè sa rive tout kote branche RL prod pou kapab tande dènye ti detay yo. de l'humour, de l'humeur, eh bien on est toujours là et on sera toujours là avec vous. Merci pour cet attachement tout ti granmoun yo, tout jèn yo, tout moun ki apresye nou yo, tous les bandits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, se sila yo ki nan rès peyi an, yo menm yo toujou la nan lè sa avèk telefòn yo nan men pou konnen ki dènye nouvèl yo. Enben big up pou nou tout, moun ki nan bon chemen yo rete la, sa ki nan move chemen yo n ap konseyew de jou an jou pou kapab pran konsyans. Allez c'est parti pour votre émission! Nou prale nan departeman de la Grand'Anse. Li te anviwon 2 zè du maten jedi 9 septanbre 2021 kote ke pral gen yon bèl film ki pral jwe. antre lapolis e dè bandi zame. Nan moman sa a gen yon patwouy polis ki t ap dirije li nan Dam Mari, yon mannyè pou kapab ranfòse sekirite moun ki vin fete nan patwonal vil sila a. Patwouy sila vit atake par dè bandi ki nan zòn Dezòmo. Polisye yo te gen bagay nan men yo tou, yo riposte rapidman. E sa w tande a la a? Anpil kout bal ap pati antre 2 kan yo. E kiyès ki genyen batay la? Ebyen, se kan legal la piske genyen 6 nan yo lapolis stope e anpil nan yo yo menm pran rak pou yo. Nan kad operasyon sila a, yon operasyon enprevi, ebyen yo sezi yon fizi daso M 16 ak yon revolvè kalibre 38. E te gen yon jij ki vini sou plas, se jij de pè Milien Paulin pou kapab fè konsta e popilasyon an pèmèt yo idantifye yo. Moun sa yo se, Choucan Léon, yo rele misye jeneral gwoup gang sila a ki ranplase yon frè li ki li menm nan mawon. Dezyèm nan se Jean Junot. Twazyèm nan se Ti Henri nan lokalite ki rele Anba Monben Bèlis. Watson Joseph. Genyen Nwèl, yon lòt chèf gang trè pwisan, genyen mons li tou anpil moun konnen. E fò n raple, endividi sila yo te vini nan komin Chanbelan e lòt kote rivyè a nan lòt lokalite yo. Yo te fè yon sèl avèk bandi Dezòmo yo nan lide pou te kapab atake moun ki vin nan fèt sila a sou wout la, moun ki prale nan Dammari. Lapolis li menm, ebyen nèg sa yo te gen va nan dèyè yo, Y al atake lapolis, ebyen yo jwenn ak zo grann yo. Hum! Gen anpil foto wi la fami! Gen yon premyè foto, kote ke gen yon tip li menm, yo retire rad sou li. Paske jan map gade li la a, se kòmsi misye gen yon bò vizaj ki kraze. Misye sanble avèk Anèl tèt koupe. Hum! Tèt chaje. Gen yon dezyèm li menm, bon, Msye li menm la a, se kòm si tèt misye kwense nan yon wòch, ponyèt li kraze, li pran yon bal dè zòrèy, epi misye fè vrèl pou peyi san chapo. Twazyèm foto a m ap gade a, ebyen se zam nan, yon zam manch kout. Gen yon katriyèm foto, ay! sa se yon masak legal, on appelle ça massacre légal, paske se mesye yo ki te atake lapolis, e finalman yo jwenn ak zo grann yo. Nan katriyèm foto a souple! Gen yon towo ki avek yon mayo wouj sou li epi bel ti gason wi tet chaje gen yon lot menm anba raje a la ki avek yon yon chòt nwa sou li epi yon chemiz jon ki gen a flè kom sa ebyen je misye kale anba raje a misye fè vrèl pou peyi san chapo epi sou dènye foto a se zam nan E zam manch long nan avèk zam manch kout la lapolis rive pran yo prezante. Bon! Mwen m ap di tou senpleman ke lapolis fè yon bèl kou. Ou wè tout nèg sa yo la, fanmi yo ap kriye kanmenm. Paske ban m di w yon bagay, menm lè w tande nèg a se yon lougawou li ye, se yon vòlè dènye limit, dènye degre, li gen yon moun ki renmen l kanmenm wi. E Jan map gad bagay sa la aparaman moun lakay yo konnen nèg sa yo nan move zafè. Petèt kèk lòt moun ki ka pa okouran men fanmi tankou frè, sè, madanm, pitit wi anpil nan yo konnen nèg yo nan move zafè. Men wè lè jou paw la rive wap fon erè kanmenm. Lapolis sou wout la lap pase poukisa nou pa bay lapolis vag. Sa vle di jou a te rive pou nèg sa yo mouri. Ebyen, nèg sa yo menm yo fè vrè l pou peyi san chapo. Si, dan la rejyon metwopolitèn de Pòroprens, lè bandi y ap simen latèrè, e nan anpil lòt kote nan peyi a tou, men, kèk fwa, konn gon pye chape, sa w tande a la a, nèg a pèdi larezon, li anvi fè lòbèy, ebyen, lapolis li menm mete men nan kòlèt li, obyen, lapolis touye l ak bal. Gade pwen nan yon sèl atak. Ebyen, anviwon 6 nèg fè vrèl pou peyi san chapo. Kounya, lè apèl nominal ap fèt pa bò kote lavi, nèg sa yo ap di absan. E lè se lanmò k ap fè apèl nominal, y ap di prezan. Paske yo menm yo deja la. Se jou pa yo a k te rive. Ebyen, pason! Epi, lavi fezan, moun ki jis yo, ebyen kontinye mache nan dwat liy nou. Men nou konnen, lè nou nan liy sa a, n ap soufri. Y ap fè nou pase anpil mizè paske lè w vle mennen yon vi san repwòch, ebyen w ap fè fas ak anpil difikilte. Men ekoute, il faut essayer de marcher dans ce chemin paske. li pa toujou fasil. Ann ale pou lòt enfòmasyon, nou prale nan departeman de l'Artibonite patikilyèman o Gonayiv. Komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv lan, mèt Sera Gaziyis, ansanm avèk lapolis nan wo Latibonit, arete jounen mèkredi 8 septanm nan 2 nèg ki nan gwoup gang kap opere nan Ti David sou Gwomòn, Evans Orismon, Wap gade vizaj yo, 2 bo ti gason, men o final, hum, tèt chaje. Bon! Eeuh! Anpil nouvèl nan la repiblik, kote ke bandi yo menm tou yo kontinye ap frape. Ensekirite a pou kòyèl ye la a, nan kapital peyi Dayiti, l kontinye ap fè viktim. Dènye viktim an dat se antwoprenè José Pablo Sylvain. Li se prezidan Asosyasyon Ekspòtatè Mango ki li menm tou fè ofis prezidan Asosyasyon Nasyonal Pwopriyetè Stasyon Sèvis Anapros. Li mouri pa bal jounen jedi a nan Santo 19. Sa vle di zòn plenn sila a Zòn Santo, kèk zòn nan Kwadèboukè, a monchè bagay la pa bon ditou! Atansyon ak moun yo menm ki ap fè antre sòti nan zòn sila. N ap fèmen avèk ti dosye sila paske toutalè nou pral vini avèk anpil lòt gwo enfòmasyon pou ou. Rarte kaburan sou mache a. Li rann disfonksyonèl anpil enstitisyon piblik kou prive. Se ka Radyo-Televizyon Karayib, stasyon sa a ki sispann emèt jedi maten an fot enkapasite responsab yo pou kapab alimante sit sa yo nan wotè Boutilye. Fò n di ke gen anpil moun ki desi maten an paske yo te vle tande antidòt lan ki se Bob C. Ebyen yo pa tande Bob se jedi maten an e sa bay anpil pwoblèm paske gen anpil moun ta kapab di ben il adore écouter Bob se regarder Bob se sur les réseaux paske se m ta kapab di yon veritab antidòt pou yo. Peyi a fè fas ak yon pwoblèm carburant. Medya e menm enstitisyon etatik frape pa pwoblèm sila. Sepandan, Biwo Monetizasyon Pwogram Èd Devlopman fè konnen pa gen rarte kaburan sou mache a. Nan divès ri nan kapital la, pwoblèm sa a anpil moun wè l e anpil ponp a esans rete fèmen. Pwoblèm sa a touche plizyè sektè notamman radyo yo. Depi jounen jedi 8 septanm 2021 an, radyo Karayib pa emèt pou kòz li pa kapab alimante sit li yo nan otè Boutilye. Malgre apèl ki lanse pou kapab jwenn yon ti kichòy pou alimante sit sa, jiska jounen jedi a anyen pa fèt, daprè Robert Céliné youn nan prezantatè jounal Premye Okazyon. Fas ak pwoblèm kaburan an, anpil lòt stasyon anonse y ap redui pwogramasyon yo, se ka Radyo Zenith. Televizyon Nasyonal ki li menm ap fè fas ak anpil pwoblèm elektrisite. Depi madi, anyen pa mache. Bank komèsyal yo sou wout tou pou fè fas ak menm difikilte sila. Se menm pwoblèm sa a ki pwovoke non odisyon. Sa vle di yo te gen pou tande Jean Laguel Civil nan palè jistis. Ebyen, se a 2 repriz pwoblèm sa rive. Sepandan, fòk nou soulinye, yè, asosyasyon pwofesyonèl petwòl yo nan yon korespondans yo adrese ak minis jistis lan, Rock Feller Vincent fè konnen, Pa genyen pwoblèm gaz nan peyi a men se nèg ame yo ki pran an otaj sèten zòn ki anpeche kamyon yo antre nan tèminal Varreux a. Nou kanpe la, n ap di w anpil mèsi pou atachman w, pou fidelite w avèk chanèl sila paske nou konnen ou renmen nou anpil kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou zapresye le travay.